Medam e mesye, lèzami, bonjou, bonswa pou nou tout. Se yon plezi pou nou ansanm avèk ou, yon lòt fwa ankò, pou nou kapab pote ba ou dènye nouvèl k ap domine aktyalite a. Senatè Joseph Lambert, apre li te fin sibi atak ame sou Bisantnè a, li reyaji. Senatè la fè konnen li touye youn nan bandi yo. Alòske nou konnen e nou pa tande pyès moun di gen bandi nan kan Vilaj de Dye. Bon, se bandi Vilaj de Dye. E daprè tout enfòmasyon ki t ap sikile ki fè konnen ke Senatè Joseph Lambert li menm se pote li ta pote machin nan ale bay 2 endividi nan Vilaj de Dye, poukwa pa chèf gang Izo. zo nan vilaj de dye daprè tout enfòmasyon yo se nan menl blende machin senatè ansyen senatè Joseph Lambert la ye Joseph Lambert li menm jodi a ki reyaji sou atak ki fèt sou li men nap raple ou senatè Joseph Lambert li menm li te abò machin li ki blende Selon sa senatè a eksplike li fè konnen ke nèg yo apwoche bò vit li yo di l desann machin nan. E li menm li desann e li di nèg yo tire. Daprè senatè la toujou li di konsa blese l blese nan zye a se pa tire yo tire l se pa bal li pran se vit machin nan ki kraze pran li nan zye, se sa Senatè Joseph Lambert fè konnen. Men gen yon odyo ki t ap sikile ki fè konnen ke senatè la, se pote li te pote machin nan ale bay Izo epi yo fè kòmsi yo fè sinema sa pou kapab di se bandi ki atake yo. E nou konnen jodi a ki se dezyèm lendi nan mwa janvye 2023 sa a, se dat pou ebyen sena a pou l disparèt konplètman paske se yon ti tyè ki te rete ebyen ti rès sena a li disparèt nan moman n ap pale kounye a la a se sèlman Ariel Henry ki sèl chèf Ariel Henry ki plen pouvwa kap dirije peyi a. Men avan nou fè w tande senatè Joseph Lambert ki tap reyaji aprè atak sila nan mikwo de Romanes Samedi, men nou pral pote yon ti update pou tout moun jodi a la nou te wè devan imigrasyon ki kantite moun ki te anvayi imigrasyon ki t al kanpe, ki t al fè paspò e genyen tou ki t al pran paspò, se pa dedeblozay ki pa t genyen, te gen anpil batay, anpil anbouteyaj ki te genyen devan imigrasyon jodi a, moun yo ki pa vle rete nan peyi a paske peyi Dayiti li pa favorab pou yon Ayisyen viv nan moman n ap pale la a paske sitiyasyon an. li vrèman konplike pa rapò avèk de jan de vi pèp ayisyen an ap andire an Ayiti. Ebyen Depatman Sekirite Enteryè Etazini egzije pou tout moun k ap benefisye kalif oubyen ki benefisyè k ap kalifye pou pwogram 30 mil migran chak mwa yo pou yo pwouve ke yo vaksinen kont Covid 19, polyo ak lawoujòl Anplis de sa, otorite amerikèn yo di apre dosye a apwouve, se moun k ap benefisye a ki pou finansye vwayaj li. Se sa otorite amerikèn yo fè konnen. Ebyen, jan sa te anonse tou, ebyen gouvènman ameriken an pibliye jodi lendi sa a menm nan jounal ofisyèl peyi a, Pwogram Imanitaryan Pawòl pou Ayisyen, Kiben, Venezyelyen ak Nikaragweyen yo. Tèks sa a bay kondisyon pou moun elijib ak etap ou dwe franchi Peryòd aplikasyon an kòmanse ap kòmanse kòmanse Li kòmanse deja depi le 6 janvye pase a. Sa vle di pwogram sa a, li kòmanse deja. Ou menm ki gen frè w, sè w, manman w, zanmi w, tonton w, yon zanmi Ozetazini, depi l gen bon kè, li kapab aplike pou ou, li kapab reponn pou li sponsorize w, pou li aksepte resevwa w lakay li e pou li okipe w, bon, pou l montre mwayen ki e li kapab pran swen ou, li kapab pran tout chaj yo, mwayen lekòl, etid ou, manje, yon pakèt lòt bagay ankò pandan 2 zan. Sa vle di se ti rapèl sa nou te fè pou tout moun. Tout moun ki ta renmen konnen plis enfòmasyon toujou nou genyen videyo sou Tele Nouvèl, sou paj nou avèk sou chanèl nou an. E nou pral tande Senatè Joseph Lambert, li menm ki t ap reyaji aprè atak ki te fèt sou li kote li menm li te blese. Prete anpil atansyon pou n kapab tande. Wi, Ovanès. Kouman w ye? Wi, Ovanès. Wi, Senatè. Ale, Ovanès. Ayayay, m tande Senatè a wi. Senatè, w tande m la a? M tande w wi. avèw ok. Ayayay banm wè fon lòt bagay ok avèk mwen anligne le senatè lanbè senatè lanbè kouman w ye. Wales wi map salye ou men kò a pa twò bon paske mwen mwen leve avèk yon fyèv ok e men pèmèt ke mwen trè rapidman di ou ke yè. Nou konnen yon moman ekstrèmeman difisil. M tande gen de moun ki lage de voice sou rezo sosyo. M ta di yo fò yo fè yon ti kanpe nan eseye fè de jijman atif, fè de analiz ensanse, enfonde. E map pèmèt ke mwen mwen diw egzakteman sak pase yè la. M tap tan sa. Kisak pase w egzakteman yè Senatè Lambert? Depi deja 2 mwa, tout moun konnen ke gen anpil dispozisyon ke nou tap pran nan Sena a pou nou kapab eseye alafwa, clôturer mandat et en même temps tout protéger les biens du Sénat. Mm -hmm. Une démarche que nous faisons, et écrire des comptes pour demander le audit financier, demander secrétariat général aux affaires administratives pour les capable d'essayer de faire inventaire actualisé de biens Sénat e fè de tèl sòt ke gen rapò finansye yo ki ajou, e an menm tan fè nou fè nan pati sa 7 òd de biwo ki mande sekirite a pou ranfòse anba a pou moun pa antre sòti vin pran bagay pou vòlè bay sena a, e an menm tan tou mande. pou yo kapab pran dispozisyon pou rekipere tout veyikil, byen e ot eksetera ki apateni o Sena ki deyò. Pare de sa, se latitid d'une prezidans, yo di byen d'une prezidans responsab. E yè, e, m te genyen pou m ale nan Sena a. a 11 è. E kòm de fèt, mwen pran wout lan pou m ale nan Sena. M te akonpanye de yon polisye an egzèsis avèk 4 lòt anplwaye Sena a, plis yon ajan polisye palemantè. Radyo Mega. E nou pran wout la, n ap desann. Lè w di m la, sa vle di nou 6 nan machin nan la, an fonksyon de sa w di m la a? Radio Mega. Nou 6 nan machin nan. On moun nan kòf la, 3 moun dèyè do m nan, epi nou 2 devan. E ou k t ap kondi? E se te mwen menm ki t ap kondui, paske kamarad ki ta pral kondui an di, Hum, monchè, ban m ba w kondui pito, paske depi yon nèg ap kondui pou ou, tout ou di li mal kondui. E kòm de fèt jetè o volan. Rive bò Kapitòl, Mwen vini pou m fè wout, kòm m te ka di ou, rue des Miracles tou dwat, ki pral debouche bò kòman, bò brh. Mesye a di, ah, wout sa a pa bon. Fè demi tou, al pase de preferans bò enteryè. E kòm de fèt, nou pran rue Champ de Mars. Nou lonje wou Channmas la nap desann, m tande misye ki di m pa fè wout anba a. Mwen kite li e m fè wout wou Channmas bò enteryè desann. Ou fè sa misye di w la oubyen ou pa fè li? Mwen fè egzakteman sa l di m fè a. Paske nan voice map tande a gon kote yon moun di konsa yo di w fon men kote pou fè ou di men poukisa n pa al la ou fè move sans ou nègre ou di poukisa n paka pase la tou. Radio Mega. Kèk moun kap fè zen. Gen moun k ap fè zen. Enben ok, eksplike m bagay la. Kòm de fèt, nou desann ri Chandmas. Lè m rive sou gran ri, e olye ke m al debouche pou m, si m kontinye desann, m pwale dirèkteman nan wonpwen an. Gen youn nan moun nan machin yo ki di m konsa, Vire sou gran ri a, al redesann bò brh pito. Aprè sa, kounye a la, n a retounen vire pou n ale nan wonpwen an. Mwen di men mesye ekoute si m fann sou gran wouj ale desann bò brh epi m fè tou dwat m pral nan wonpwen an se nan wonpwen an de tout fason m pral debouche men poutèt kisa m pa ka kontinye desann tou dwat mwen di on kontinye e kòm de fèt lari a te trè anime on jou dimanch o pwen ou pandan m nan machin nan m di mesye kouman fè tout moun sa yo nan lari a on jou dimanch. E sa m rive nan limit bò ansyen Raymond Flambert la. Radyo Mega. E se lè sa a kounye a la a, mwen kont mwen rete sèlman pou m fè kafou Raymond Flambert la, vle kafou bò televizyon nasyonal konn te ye anba radyo nasyonal ye a, pou sèlman rive nan wonpwen an. Lè m angaje bout sa a jiska 50 pousan. Epi gen yon moun nan machin nan ki di mwen, Atansyon wi, m wè de nèg anba gen yon manch long nan men yo, rale bak. Epi menm kote a, e anpresman pou m rale bak la, machin nan, olye ke mwen sòti sou drive pou m ale sou bak, m ale dirèkteman sou pakin. E kòm de fèt, m pran yon ti reta pou m remete l ankò. sou bak. Radio mega. Yo ap metel sou bak e lè sa kounya m kòmanse fè bak la ooh a tout avure e dèyè machin nan kounya la te gon pil pil fatra nan mitan lari a tou e sou bak swa lè wap vin avre ou wè pil fatra yo ou gendwa tòde nan mitan pil fatra yo men lè wap rale bak an sitiyasyon de detrès. Li ou pa gen menm reflèks la. Ou pa gen tout san fwa ou menm reflèks la. Egzat. Lè ti Mara ale bak la nou wè youn nan mesye yo ki gon poton mayo wouj ebyen misye tonbe ap kouri vini sou nou li menm avèk yon mitrayèt nan menl e misye efektivman kontinye ap vini e misye vini son distans de omwen 40 a 50 mèt, paske misye te chita egzakteman anba galeri Alyans Fransèz la, Enstiti Fransè a. E, e lè sa a misye ap kouri vini, kouri vini, misye rive jis nan wotè machin nan. Jis nan wotè machin nan, e pandan misye ap kouri vini an, misye rive jis nan wotè machin nan, e ajan de sekirite ki te nan machin yo avèk mwen an, yo youn poko. deklanche okenn operasyon kont misye k ap kouri vin fè machin nan pandan ke genyen 2 mitrayèt nan machin nan ke chak ajan sekirite yo gen youn. E se 2 polisye ke yo ye. Radio Mega. E sou bal sa a, misye rive jous nan motè machin nan. Lò misye rive bò pòt mwen an, a se moman presi, misye kenbe mitrayèt li devan pòt mwen. kòm chofè epi misye mande m pou m desann e sa m fè Li li fò sa pa de jès kòman sa oubyen ou tande lap pale deyò piske jiskaprezan vit ou vit ou moute machin nan fèmen? De jès ke l fè. Ah ok l fè jès lap di w desann machin nan. Desann machin nan e mwen menm men misye pou kont li. E mwen menm, m anndan machin nan, premye sa m fè, mwen leve men mwen pou m montre misye ke m pa sou goumen. E mwen pran pòt machin nan, kounye a m ap ouvè l. Jisko moman ou operasyon sa ap fèt la tou, ajan de sekirite m yo nan machin nan poko janm reyaji. A bon? E lè sa a kounye a la, mwen ouvè pòt la. men m te gen revolvè pa m mwen menm paske m toujou di mwen menm pa gen nèg ki pou vin kidnape m ou byen m touye nèg la ou byen nèg la touye m. Wi, w ap reyaji. Ou pa prale konsa, ou prale brav gason. Monchè, m pa prale, m p ap mouri tankou Jovenel. Mwen menm m ap mouri, nèg la ap touye m, m ap touye moun tou. E m pa dakò pou yon nèg gen yon zam nan men w, pou m gen yon zam nan men m, lè fini pou nèg la fè m mache devan avèk zam pa m nan. Jamè! M p ap dakò. E kòm de fèt, mwen ouvè pòt lan. Misye wè m ap ouvè pòt la. Epi misye trankil. Sa vle di ke pou li menm, se de nèg ki rann tèt yo. E kòm revolvè m te nan men m, pandan m tou ap ouvè pòt la, ebyen mwen tou mete pou misye. E gwo koze! Radi Omega. M tire m tire sou misye e m touche misye mòtèlman a bout pòtan. Ah bon? E m te genyen mwen menm m te gen yon 38 magnum 450 sa vle di tout yon bal 45. E la mwen touche misye mòtèlman. Ok. M gen kòm presantiman misye pa t atann ni ke m ta pral tire sou li paske m te tèlman montre m obeyisan nan machin nan a se moman presi. M santi ke gon bagay ki touche m nan je. Dòk, dòk, anben, lè w tire misye a, li reyaji oubyen l tonbe? M ap di w. Lè m tire misye a, se de mouvman similtane, m gen presantiman ki fèt. Ok. Mwen ti, mwen tire misye, m sur ke m atenn misye, a san pou san. Men, Mwen siw mwen mwen santi yon bagay pase nan zye m gen kòm presantiman misye tire tou nan misye rann kont se ton revolvè k pwente sou li misye tire tou. La jiska prezan sekirite w yo poko fè anyen? Non poko se mwen menm ki se mwen menm ki ou volan e se mwen menm ki ouvè pòt la e se mwen menm ki fè premye kout feu a sa vle di se mwen menm Ay di se mwen menm ki fè sa m te ka rele premyè premye eleman de defans de defans lan sa vle di sa m te ka rele ee Lejitim defans lan si w te ka rele l konsa? Ot oto defans Oto defans Oto defans ok Se mwen menm ki fè li E sètensi ke lò m fin tire misye m fon bagay m wè m wè twoub e ja. Bal misye a sanble l frape nan blendaj lan e se ekla vis sa yo ki yo menm al tonbe nan zye m. E kòm de fèt m pa wè, m vin pa wè ankò. E mwen santi ke m gen bon jan konesans sou mwen. Lè sa a kounye a m santi se zye. Dwat la sitou ki pa wè. Lè sa mwen ouvri zye goch la nan limit pou mwen te ouvri li e mwen wè on ti tak e se lè sa kounya la mwen tou ouvè pòt machin lan nèt epi mwen fè on dezyèm katouch sou misye atè a. Radio Mega. E lè sa kounya la m santi ke mesye sekirite m yo an mouvman paske gen on bra ki leve m e se pa la suit ke m aprann ke se youn nan sekirite m yo, polisye a ki leve m. E li leve m, mwen menm sa m fè, mwen konnen te gon moun nan kòf la. Lè w di leve a, ou vle di m ou te tonbe kou a, lè vit yo frape w la? Non vit yo frape a. Premye, m ap di w sa, s on bon feeling ke l ye men s on move feeling ke l ye. Sa vle di ou gen kòm enpresyon w tire yon nèg men ou gen kòm enpresyon ke nèg la tire w tou. Tire w tou. Men, mwen menm, mwen, lò m leve, lò m ap sòti kounye a la a, kòm mwen pa wè, m sot tonbe atè a. Ok. Lò m sot tonbe, mwen tou rete atè a pou m kapab pa, e, mache sou vant, pou m kapab al dèyè machin lan. Epi m santi ke gen yon men k leve m. Se pa la swit ke yo di m se achiritè m nan k. pou leve m. E li leve m, kounye a m pase pa dèyè machin nan, kòm mwen konnen te gen yon moun nan kòf machin nan, m al eseye tante ouvri kòf machin nan pou m pèmèt moun sa a sòti. E kòf machin nan bloke, paske pil fatra yo bloke pòt la. E se lè sa a kounye a la, mwen menm, mwen pran wout la, mwen kouri monte apye, sòti depi nan wonpwen an, travèse Remon Flanben, travèse Gran Ri. travèse pou ale bò ministè enteryè lan e nan moman sa m te akonpanye de yon kamarad m ap chwazi pou m pa site non li ki te nan machin nan tou e nou n ap tyeke moto n ap tyeke machin pa gen yon moto k vle pote nou e m tande ke anpil tire ap fèt pa la swit anba a sa vle di ke ajan de sekirite yo ki ame a. Yo menm yo sanble te gen te gen 2 nan lòt nèg yo ki te chita e ki sanble ki tande lòt nèg pa yo a pran bal k ap vin defann yo epi m tande nèg yo sanble yo asire a. Vle di gen yon moun ki mouri e ajan de sekirite yo di m gen 3 ki mouri. A bon? Pat gen yon sèl nan ajan de sekirite mwen, moun ki te nan machin nan ki blese. Radio Mega. ki blese, chèf sof mwen menm ki blese. Men lè m pran wout la pou m rive nan limit ministè enteryè, zanmi k t avèk mwen an li menm li sanble li te pran yon moto li menm li te tou ale. Mwen menm mwen tonbe ap kontinye kouri nan lari a jiskaske m jwenn yon kamyonèt k ap monte, m fè kamyonèt la siy, mwen pran li epi m fè kamyonèt la depoze m nan lokal udmo a. e se de lè sa m mande yo lanse yon apèl sou radyo polis la pou yo kapab fè konnen difikilte ki gen anba bò nan zòn kote m ye an. Trè byen. Mèt ak kounya gon bagay m bezwen gade avèk ou Senatè Lambert. On machin blende, m pa bezwen konn nan ki nivo ou byen si w si w wè l enpòtan ou ka toujou di m tou. Gen de moun ki estime yo t ap pi an sekirite. Donk pa wè pa gen rezon pou desann machin blende a. Nan, moun sa yo twonpe yo. Koup map map diw Koman fè bal la fè eklate vit la jiskaske ekla vit la yo rive nan vizaj mwen. Wi men lè sa w gentan atè, lè sa w gentan atè piske w ouvè vit la. Non m pa t ko atè se nan vit la sinon si m pat gen vit la devan mwen bal la ap pwojektil misye a tap atenn mwen dirèkteman. Ok. Epi blendaj ki te nan machin nan. E pa yon blendaj 6. Se yon blendaj 4. Ok. Ok. E pa tout, e pa tout kalib ke l ap sipòte. E si kounye a nou ret chita anndan machin nan? Sa k pral rive kounye a la? Ou pral jwenn tout pil nèg sa yo ki a k ap kouri vini an, avèk 3, 4 mitrayèt nan men yo, oubyen 2, 3 mitrayèt nan men yo, epi ki tonbe ap mitraye machin nan pandan ke nou chita anndan l? Ok. Ok. Sa vle di ke nou se, nou son, nou tankou yon pakèt mal rat ki chwazi kanpe yon kote epi pou nou, pou nou kite nèg la vini pou li, pou li tire nou anndan yon machin. Yon fwa ke w tire lòt, premye moun k ap vin kote w la. Donk lòt bandi yo pa kouri vini pou yo ta reyaji? Nèg bandi yo kouri al kouri vini epi mesye pa m nan yo yo menm kounye a la paske mwen menm kounye a la mwen asire defans pa m vide bandi ki te devan m nan atè e lè sa kounye a la lòt lòt nèg yo k ap kouri vini an mesye pa m nan yo oblije desann atè kounye a la pou yo pwoteje tèt yo yo menm kont bandi yo. M ta pral gade sa avè w senatè paske jan w esplike m premyeman jan w ap esplike m nan la a Se kòmsi m santi m prèske ta di le senatè Lanbè a ete livre. Men, jan w di m mesye bandi pò yo, bandi pò yo, pa bandi pò yo, polisye yo reyaji la a, se kòmsi ils ont fait du bon boulot. Bon, mwen m ap di w, yo fè, yo fè yon bon boulot. Poutèt ki sa? Paske yo eseye asire defans lan pa la suit, sa vle di yo fè kouvèti a pa la suit. Men sepandan, pèmèt ke m di li, e mwen di ou li tou de viv vwa, mwen rechignen le fèt ke je suis au volant du véhicule e ou genyen yon bandi k ap kouri vini avèk yon zam, nou pa ka kite bandi a rive jous nan wotè pòt mwen an pou l mande m desann machin, pou m mande nou desann machin lan. E si mwen menm mwen pat tire bandi sa a? Paske m pa ka de premye moun ki tire sou yon bandi deyò a. E poutèt sa m pral m pral kesyone konpòtman non sèlman 2 polisye Kavò yo tou, men se te nou 6 ki te nan machin nan, nan peryòd danje a. M panse tout moun te ka reyaji. Paske sa k t ap enpòtan se anpeche danje a. Se anpeche danje a paske m pa ka kite danje a te sòti sou 50 mèt rive jous nan pòt machin nan. Ayiti alòs ke nèg la ap kouri vini. Si nèg la ap kouri vini, ou pwoteje pa yon vit blende. Si ou pwoteje pa yon vit blende, ou kapab ou kapab ouvè pòt la ki se blendaj pou ou ki ta kapab jile parbal la, epi pou kanpe nèg la a distans. Ayiti fè yon mitraye nèg la tou pou stope li. Men ou kite nèg la rive jous nan limit pòt mwen an, e de lè l rive nan limit pòt mwen an, mwen menm mwen santi ke m an danje mwen menm, e ma konviksyon pwofon sè ke. Jamè m pap aksepte ke yon nèg vin gon zam nan menm, yon nèg gon zam nan menn nou fini pou di mache. Ou pap mache. Mwen menm, mwen menm je me suis défendu pèsonèlman. Trè byen. Mwen menm, m ta pral gade sa m tap di franchman e sekirito yo, yo ta pral livre ou e ke kòm yo la, yo ta sipoze reponn kesyon lajistis pou konnen kouman fè yo te gen konpòtman sa a. e ke lòt nèg menm kap pale anpil di son bagay planifye. Saw tap di moun sa yo? Nèg yo di son bagay planifye ou jis pote yon machin blende bay bandi yo anba a. Radio Mega. Non. Pa ta pou yon nonm ta planifye yon bagay pou pote yon machin bay bandi pandan ke mwen gen de trè fòte chans pou kem pèdi zye dwat mwen. Ok. Sa vle di ke ale al pote bagay bay bandi pou mwen fè cho lè fini pou m pèdi je dwat mwen pandan ke deja m gen yon vizyon trè diminye, trè limite nan nivo je goch la. Sa vle di ke an nou imajine ke m te ka avèg. Sa vle di pou m ap fè pou m ap fè cho politik pou pou plezi. Sa vle di ke fò yo fè yon ti kanpe sou bagay sa. Mwen fon ti kanpe sou li poutèt ki sa paske m pa ka di ou menm menm pou blag yon nèg pa ka rete pou fè sa paske lavi lavi de 6 nèg anndan yon machin li pa yon plezantri epi dezyèmman kòman w ta vle pou nou anndan yon machin nou 6 moun tout moun ame tout moun gen zam lè w fini pou panse ke nou ta pral lage kò nou nan men yon nèg. E poutèt kisa 3 bandi mouri? Ou gen kot sa? M pa wè foto yo, bon petèt m pa gen moun ki te gentan fè foto yo, men ou sur ke moun sa yo atè a, la polis kèlkonk, jij de pè fè konsta ke moun sa yo efektivman yo mouri? Ya, e mwen menm pèsonèlman, m konstate ke nèg ki te bò pòt mwen an, li atè a, lè m sòti a. Ou konn nèg sa yo gen dyab sou yo, senatè yo ka pran bal la yo pa mouri? Bon de tout fason polisye ki avèk mwen yo Wilèm ansi ke Jodfi son bagay konsa yo konfime mwen ke genyen 3 kadav e pa la swit lòske kounya la mesye yo ale yo vire pou yo lanse apèl radyo a te gon blende ki nan nivo bò brh la lò blende a vini pou l te kapab eseye pou nou wè kijan n te ka rekipere machin nan pèmèt ke m di sa. Le polisye ki te avèk mwen an relate l, li di mwen ke blende a te gen sèlman yon sèl moun ladan l. Hum! Ki blende? Blende pa w la? Non, non, lòt blende lapolis lan. Ok. Li te gen yon sèl moun ladan l. E ki fè ke blende a pa t an mezi pou l te kanpe sur les lieux pou l te pèmèt ke nou rekipere machin lan. Donk finalman, finalman machin sa al nan men bandi yo? Bon machin sa nan men bandi yo. Ra ki plak li? Ki plak li? Ki machin li ye? Se yon prado gri nwa epi li gon plak it. M pa sonje nimewo plak la men mesye polisye ki avèk mwen yo fè rapò deja pou yo di ki nimewo plak la. Epa neglijans senatè Lanbè plak machin ou ou pa konnen? Non, m pa ka sonje. M gen twa machin, m pa sonje plak machin ki nan tèt mwen. Non, monchè, m pa sonje plak machin. Sèl sa m sonje, mwen, m sonje nimewo telefòn moun ki pi enpòtan pou mwen avèk nimewo telefòn pa m, pitit mwen, ni mwen, ni madanm mwen. Gade bagay m pa tande. Gade bagay ou pa gonfle nan tèt ou. Se dè veyikil ki apatyenn a Leta ki chanje plak a chak fwa yo chanje plak. Ou pa kapab kenbe yon nimewo plak machin nan tèt ou, men de tout fason polisye a sonje nimewo plak la e li fè rapò l deja bay ki de dwa. Antouka m panse ke kouman kouman sante ou ye la a? M pa vle pale de stab non, men pou zye ou. An a di ke mwen pa atenn okenn pwojektil dirèkteman nan kò m. Men sepandan, ekla vit yo, sa m te ka rele les tessons de vit yo, ki tonbe nan zye m yo, Doktè Large ki se oftalmològ ki t ape gade kesyon an nan lopital la kote m ye a, nan Kanapevè. ebyen li fè konnen ke lè chans, paske li retire anviwon yon dizèn oubyen yon douzèn ekla vit nan je nan je dwat la apre yon lavaj ke l fè. Men sepandan li di ke gen apre radyografi, premye radyografi ke yo fè, li di gen 5 ekla vit ki nan 2 zòn kònè a ki yon ti jan trè sansib. e ke li p ap kapab li menm, li kapab fè l men li pa gen ekipman ni teknoloji sifizant pou l fè l e ke li di mwen e ke nòmalman fòk m ta ale yon kote ki pi spesyalize e l ap eseye rekòmande m kote pou m al fè l la e li di m tou e ke li enperatif pou ke mwen fè sa nan lè pwochèn 48 a 72 è. pou evite enfeksyon e pou evite tou ke genyen lòt dega ki kapab fèt o pwen ou li menm di m ke si gen yon eklavit mwen ap pale avèk doktè a si gen yon ti eklavit ki remonte nan kòl zye a e ki ta ka rive atenn sèvo a li riske ban mwen yon emoraji serebral. Ah donk ou oblije pridan. Ou oblije pridan fò wè medsen rapid wi la. Alò la se m ape tann ke doktè a ban mwen tout konsiyn epi pou l ban m tout direktiv paske sa a e pa politik ke l ye. Sa a se yon bagay pwofesyonèl medikal. E nan politik la w bon ou menm? A e la medsin k ap frape? La e la medsin. Mwen sipoze mwen enpliye mwen a sa ke. doktè a ap rekòmande m pou m fè. Kouman w konprann sa k pase a senatè? On atak sible oubyen konsa konsa kòm nèg yo toujou atè anba a? Monchè, m ap di w, m ap di w onètman, pa gon kote on nèg ye nan Pòtoprens ke w santi w an sekirite a san pou san. Lavèy, mwen te mande sekirite Paleman an pou l te asire mwen de èske m ka desann oubyen èske m pa ka desann. Bon, yo te rekòm, yo te di m ke m ka desann. Yè menm yo di w ka desann nan oubyen ou menm ki chwazi desann yè la? Non, yo te di m ka desann dimanch a onzè. Ah bon, donk sa se sou kòmand, se sou rekòmandasyon chèf sekirite anba a ou desann? Wi. Epi ou manke kite pou, bay la, bay la granm. Ban m gade sa avèk ou avan Senatè Lambert, ou antre pa. Men m ta vle, m ta vle tou, pa la menm okazyon pou, pou di ke. Nèg yo te nan yon konbin bagay eksetera. Non, lwen de la, lwen de la. Bon, nèg yo tou, nèg ki gen zam yo toujou atè ya. Wi, wi, paske nèg yo toujou la, nèg yo toujou la, e kòm de fèt, sa ki, sa ke m pi byen kontan ki rive, se ke pa gen yon sèl nèg ki blese, pa gen yon sèl viktim, e si gon moun ki blese, se mwen menm, e m byen kontan ke se mwen menm sèl ki blese, e pa gen lòt moun ankò ki blese. Avan nou ale, n ap pwofite di yon gran mèsi avèk chak grenn abone Chak grenn fanmi chanèl youtube sa in di yon. Vwala nou tap tande madam manmwazèl se mèsi nou tout nou tap tande ansanm avèk nou nap di mèsi ansanm avèk onntv onntv te pase la nou di mèsi avèk tout moun ki te branche video sa ebyen jann sot tandel la senatè Joseph Lambert li menm li eksplike kòman bagay la te pase. E gen yon odyo ki te fè konnen ke senatè la se machin nan li t ap pote bay Izo, e nou menm nou te bay enfòmasyon sa tou. E odyo sa ki t ap sikile ki fè konnen ke se sekirite senatè la ki te pale, te di ke se Izo menm senatè a t ap pote machin bay. Tande senatè a li di Tire bandi, mete bandi atè. Bon, nou tande eksplikasyon yo, m pa bezwen, pa gen anyen m pral di. Sèlman nou menm, si nou gon bagay nou konstate, nou remake, nou kapab e, nou kapab e, fè kòmantè, pou n kapab di Telenouvèl kòman nou konprann bagay sa a, kòman nou konprann kesyon senatè a, sa senatè a di a, ki sa n konprann de dosye sa a. Paske bagay la, li vrèman, vrèman, li pa piti. Jan n panse bagay la te ye a, li pa piti. Bagay la, li pi grav ke jan nou panse l la. Jan yo eksplike l la, li pi grav ke sa paske senatè a li menm li di li tire nèg ki te, nèg yo ki te al fè atak sou li yo, li tire nèg yo. Bon nou tande, mwen menm m pa bezwen di anyen sou sa ankò. Senatè a li granmoun, li di sa k fè l plezi, li di ki sa kòmsi ki esansyèl, tout sa ki nesesè paske Se li menm ki te viktim, se li menm ki pale, se li menm ki di nou, efektivman, li te viktim de atak nèg ame, e li di nou, e sa k te pase a, li tire e youn nan bandi yo, li tire bal, li di li pa pral mouri menm jan avèk Jovenel, li di tou, e li menm li pa ka gen zam nan men l pou l ap mache devan nèg pou nèg ap kidnape l, li pa ka gen zam nan men tou pou nèg ap tire sou li pou l pa tire tou, ou twouve ke l kòrèk, ou gen zam nan men ou, ou pa ka kite nèg ap kidnape ou, nèg ap tire ou, li te fè konnen, si pou l mouri, se yo tou lè 2 k ap mouri, li p ap mache devan nèg, li p ap mouri, men tou sa nou te tande. Epi nou te fè yon rapèl pou chak moun, e nou konnen kesyon viza sa a, kesyon viza 30 mil migran ke Lèzetazini ap pran nan jou k ap vini yo la, nou pral wè Pòtoprens tout kote pral gen anbouteyaj kòm menm jan l te kòmanse jodi a. Joe Biden li menm ki deside pou pran. pou pran 30 mil migran nan 4 peyi pou yo yo menm tou kou sa yo gen moun Ozetazini. Yo te fè rapèl la pou ebyen Depatman Sekirite Enteryè Etazini sa yo egzije, yo egzije pou tout benefisyè k ap kalifye pou pwogram 30 mil migran chak mwa yo pou yo pwouve yo vaksinen kont kovid, polyo ak lawoujòl. Anplis de sa, otorite amerikèn yo di apre dosye a apwouve, se moun k ap benefisye a ki finansye vwayaj li. Sa vle di moun sa a li pou achte tikè, li pou achte e pou achte bagay biyè davyon pou li vwayaje. Alò se sa l te ye. Nou kontan pou n te ansanm avèk ou. Nou tande Senatè Joseph Lambert. E genyen nou al gade sou chanèl IFTV News. Al sou IFTV News pou nou ap wè imigrasyon kòman sa te ye jodi a. Anpil moun sou lari a ki te anvayi pou yo te kapab fè paspò. Yo te vin chèche paspò yo tou. pou yo kite peyi a pou yo ale nan peyi Lèzetazini. Moun nou kontan kwaze se nan yon lòt videyo. Mèsi.